Air Life, wi, sa se non yon gam pwodui 100 pou 100 natirèl ki fèt a baz plant natirèl plis luil esansyèl ki met cheve an valè kòm premye temwen nan lavi pou jistifye si moun nan ap byen viv oubyen si l ap mal viv. Medam, mesye, jodi a, avèk pwodui Air Life spesyalis Fresh Nature yo met sou mache a, kounye a tout moun gen posiblite Pandan pomad Air Life la ap manbre kò cheve yo pou founi jis nan pwent, avèk gam pwodui Air Life yo, nou pa bezwen nan fè gam, dyòlè, ni nan souke tèt pou fè cheve n bay payèt. Mezanmi, men nimewo kontak spesyalis Fresh Nature yo pou n fè kòmann pwodui Air Life an gwo pou n met nan biznis nou. Ale nan Delma 33 rue Jean Prasmas numéro 24 avèk pwodwi Air Life yo kounye a nou gen bagay nan men nou natirèlman poun pran kontwòl cheve nou for life. 115 Pompano Beach Florida 33060 Kounye a moun Palm Beach, Delray, Boyton, Fort Lauderdale pa bezwen pran machin kouri monte Miami ankò pou al livre koli. Jersey Shipping ki se pi gwo konpayi shipping nan tout Florida a pote sèvis la tou prè ou. Pa bliye adrès la, 1000 East Atlantic Boulevard, Suite 115, Pompano Beach, Florida 33060. Telefòn nan se 786 678 1255. Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous entrer la caillou pour capable porter barouille une nouvelle émission. On est en week-end. Très bon week-end à chacun de vous. Et puis, nous espérons toute bagaille capable de marcher pour chaque haïtien qui, un peu partout, bien sûr, un peu partout à travers le monde. Et ceux qui sont en Haïti, ben, Se la merd. Men on dwa priye pou ke sa chanj. Alò nou pral fè w tande yon voice la. Men jist avan yon ti analiz e pi aprè pou nou refème. Tande byen. La guerre au niveau de la croix des missions. Batay deklannche. Jiska prezan n ta kapab di euh sitiyasyon an li poko antre totalman nan kalm ni. Paske yo pa reyisi repouse. Nèg yo 400 mawozo te plas ya. Men pou nou kapab konprann batay sa byen. Te gen yon gwoup de nèg, se nèg Pè Lebran yo. Nèg sa yo se yo menm ki te kòmande But Bwaye. Epi Chen an li menm te kòmande sou tè. Sa vle di nan blòk Chada a travèse pa lotbò. Ki sa k pase? Nèg sa yo ap dirije epi vin rive nan yon moman Popilasyon an kòmanse leve vwa l pou dire ke ben gen anpil ekzaksyon ki ap fèt pa bò kote nèg pè Lebrun yo. Tande byen, men pè Lebrun an m ta kapab di se youn nan moun ki te an kèlke sòt, daprè sa li di, ede opozisyon an nan batay kont Jovenel. Kòman ede? Te rive nan yon epòk kote ke manifestasyon te gen difikilte pou yo te kapab franchi espas sila paske chen an, avèk baz li a pa t aksepte pou ke manifestasyon te pase nan zòn nan. Tande byen wi, se Pè Lebran k ap pale. Dans sa lojik de defans, li fè konprann ke li menm li te toujou la jisteman pou te kapab fè manifestan yo pase. Nèg yo tire, li reponn, li repouse nèg chen yo, epi ofinal, donk, manifestan yo franchi. Kès ki sè pase ojist? Jounen jodi a la a, il è le diable. Il est, il est envoyé au bagne! Li estime ke popilasyon an ba l do. Li estime ke gen anpil jounalis nan epòk sa a ki te konn di felisitasyon pè Lebrun. Jounen jodi a la a, ebyen se jounalis sa yo k ap mande lapè pou zòn nan, k ap mande pou lapolis al trake mesye sa yo kote yo retranche. Men li menm, kòman l te fè kite zòn nan? Chen an te jwenn sipò ekip ki sou pouvwa a, ekip Jovenel Moïse lan. Martine Moise mais il a dit quelque chose pour dire Martine Moise ben c'était la maman de chen an men se yon sòt de m ta kapab di lyrics se juste pour dire ke ebyen Martine Moise te gen bon jan relasyon avèk chen an li pale de Bledou ki li menm te chauffeur Martine Moise ebyen tout kò sa yo te fè youn pou te kapab mete l deyò. Lè li kite but Bwaye, men pa bliye koz esansyèl la daprè ekip anfas la, se paske nèg sa yo t ap vole, vole an plen midi, ebyen yo te dechouke yo. Il a pase an pti kout fil a Chen an pou li dir ekoute, nou mete m deyò m ap tounen kanmenm. Gade, m ap tounen. E se konsa, li ale nan baz 400 mawozo, li veye, e li tounen. Jounen jodi a la, m panse ke vòys sa nou pral tande a la, se bandi ki li menm nan but bwaye nèg 400 mawozo yo te al mete. Misye te la deja e misye retounen. Jounen jodi a la, li fè vòys sa, mwen m panse se nan yon lojik de dedyabolizasyon. Bon, m ap salye tout moun, m ap salye jounal Alin yo, jounalis pèp ayisyen an, espesyalman pèp Bit Bwa Ekwadè Misyon. Vwa sa n ap tande a, se vwa Pè Lebren. Mwen deside pale, paske mwen m te vle ret nan silans mwen. Mwen fè senk jou, m pa dòmi, m pa manje, m ap goumen. Depi m ap batay mwen menm, Mwen pa manje. Feray te voye m vin la, li te di m pa manje se lè m fin gen batay pou m manje. Jiskaprezan, m ap batay. Mwen te deside ret nan silans mwen, se pou yon pakèt rezon. Gen yon pakèt moun nan k ap pale nan radyo, k ap di m m te nan vòlè moto, vòlè telefòn, se poutèt sa chen an te mete m deyò. Tout sa yo se fo, yo pa yon verite. Paske si m ta yon chèf, tout moun konn kiyès ki ta pè Lebran m pa yon chèf grapyay pou m ta nan vòlè moto, telefòn. M ap di sa pou laverite. Mwen te nan zòn nan. Chyen an te nan zòn nan, nou nan zòn nan n ap leve. Chyen an sou wout tè, mwen m se sou Bit Bwaye, Kwadèmisyon. E lè Rony Colin te nan tèt manifestasyon lan, lè l te nan tèt manifestasyon an, popilasyon an t ap manifeste, yo t ap maltirize yo, yo te vle pran lari pou yo te manifeste kont Jovenel Moïse. A chak fwa pou manifestasyon pase chen mechan pa dakò. Lè m wè sa, m rele chen an nan telefòn, m di chen an, bon, Si popilasyon an ap degaje fistraksyon yo, kite yo enjoy yo! Kite manifestasyon yo pase! Pa respè figi nou, chyen an antre nan langèt manman m. Li fèmen telefòn li. Kounye a la, lè manif lan vini pou repase ankò, chyen an tire sou manif lan. Mwen menm, m te sèvi manif lan boukliye. M te repouse chyen an, m fè manifestasyon an pase. Nan moman ke m te fè manifestasyon an pase, m kwè gen anpil jounalis, gen anpil jounalis ki te okouran e bagay sa yo m kwè yo sou rezo sosyo, gen anpil moun ki gen sa nan achiv yo la. Martine Moise ki se manman chyen an ki se chyen an se manman l toujou rele l kòmandan Blade se li menm ki chofè chofè e machin Martine Moise nèg yo te twouve m te twò frekan pou chyen an pat pou yo te mete chyen an la kòm yon enpozan pou manifestasyon pa pase mwen menm Mwen fè manifestasyon an pase, nèg yo vin twouve ke m twò, m twò frekan, m twò raz, kounye a yo melanje ansanm avèk gang Jovenel, gang Jovenel la ki se G9, yo pale avèk bout Janjan, pou bout Janjan te kapab trayi pèp li a, bout Janjan te vin pè fè sa nèg yo mande a, paske l te di li menm, li p ap kite pèp zòn li an trayi l pou sa ke nèg yo bezwen l fè a, Kounya la menm nèg yo yo menm yo pase la salin yo pase la salin yo fè masak yo pase bèlè yo pase tout kote yo fè masak yo voye lajan nan geto jan jan kenbe lajanl ansanm avèk pèp li a li pa li pa li rete dan ansanm avèk pèp li a sa yo mandel fè a li pa fèl. Lè sa yo mache fè masak. Yo arive fè masak tout Bit Bwaye, yo tiye 3 frè m, 10 ti piti kouwè chen an pa t ka mete m deyò nan Laplenn. Yo vin asasine nou nan Bit Bwaye, chen an twò piti, se Jovenel Moïse ak Martine Moïse ki te mete m deyò nan Bit Bwaye. E m te di chen an sa m pral nan peyi m, m pral nan peyi m, m te gentan voye achte bèf, m achte tè, m pral vann yo, m ap achte pwen, M ap achte zam M ap achte pwen M ap achte zam M ap achte bal E m ap M ap anonse tout moun sa Si m pa twonpe m Ant disetyèm ou venndezyèm pwomosyon udmo a Se yo menm depi w wè se nèg sa yo ki an fonksyon k ap travay se kò babekyu yo ye Chyen an toujou Chyen an toujou nan cha ap fonksyone. Ou konprann sam di nou mwen menm mwen konnen chien an tuye anpil moun pou mwen anpil moun lakay mwen ou konprann sam diw men 10 ti piti kou wè chien an pat ka fèl m pèdi sonsonn m pèdi papilem m pèdi tonton 4 pitit gason manmanm te genyen. Lè m deyò m rele chen an, m di chen an, M ap achte pwen, m ap achte bal, m ap achte zam. Chen an pa t konprann sa m te di l la. Jounen jodi an se sa k rive la. Mwen rantre lakay mwen, m pa timoun Jeremi, m pa timoun Pòdepè, m pa timoun Ansapit, e timoun Labitbwa e Mye Kwadèmisyon. E la lonbrit mwen antere mwen retounen lakay mwen. Pa gen anyen k pou fè m ret tounen lakay mwen. Pa gen anyen k pou fè m kite l. M ap mande tout frè m yo ki mouri a pou yo ban m fòs ak kouraj pou m ret chita lakay mwen. Se lakay mwen m ap batay. Jounalis yo pa bliye, nou te konn ap rele Viv Pè Lebren! Pa bliye nou banm randevou palè pou nou tal tiyem apre arestasyon Kazimi m pa ale Pa bliye nou tap felisitem mèsi pè Lebren mèsi pè Lebren pase nan radyo Zenith nap tann mwen Men pèp la m konnen se mizisyen palè nou ye se chak prezidan k moute nou ba ochan m pa gen pwoblèm avè nou kap moute nan radyo kap di pè Lebren dis pè Lebren dat m pa gen pwoblèm avèk popilasyon an si jounen jodi a m wè nou ka trayim pou chyen mechan M konn vòlè ti telefòn. Men nou bliye! Lè m t al anfas chen an pou nou, lè nou t ap manifeste, chen an pa t dakò manifestasyon an pase. Li t ap tire sou nou. Se mwen menm ki te sèvi nou boukliye. Nou bliye bagay sa, Radyo Zenith? Sitou Bob se Mèt Moren. Nou bliye bagay sa, nou t ap felisite m? Nou t ap felisite m? M konnen rezo sosyo a la gen bagay map goumen kounya la m pral chache yo map poum fè nou tout tandel to ou ta la m gen poum fèl map fè nou tout tandel map mande tout bizismann kap relem yo kap mandem si yo te mèt ouvè yo poko ouvè Banm yon ti tan toujou. Poko ouvè. Paske Nou nan batay mwen pa vle Pou lè detonasyon ap fèt Pou pa gen nan Nou menm ki viktim Pou yo pa di se mwen menm Pou yo pa lage chay la sou dom Fon ti ret tann mwen Menm jan yo abitye fèl pran imaj lasalin. Yo pran imaj ki moun ki te mouri Lasalin, Tokyo, Bèlè. Yo pran tout osyen foto sa yo y ap lage sou rezo sosyo pou yo fè konnen se moun ki mouri anndan Bitbwaye. E pa vre. Twa medam yo tande ap pale y ap di ki mouri, Bitbwaye a manti yo pa mouri. Medam yo la, medam yo an otaj. Medam yo te renmen ansanm avèk nèg yo, y ap rele nèg yo. Gen plizyè nèg ki mouri, se medam yo k ap rele yo di men ki kote yo vin dèyè yo, Nan vin chache medam yo n pran mesye yo grenn pa grenn nou te tand barikad pou yo medam yo pa mouri medam yo la. Plizyè nèg ki mouri se konsa nou rale yo nou rale yo gen plizyè nèg ki mouri tou nou jwenn yo avèk grenn bal mouchwa kagoul nan pòch yo se moun sa yo ki mouri pa gen inosan ki mouri anndan bit bwaye anndan bit bwaye si gon moun mouri Anndan bit bwa ou mèt konnen se bandi k mouri. Mwen menm mwen pap pale sa m pa konnen. M pa gen inosan k mouri nan bit bwa e. Batay lan anpil nan menm m pap ka rete pou n pale anpil paske depi maten map goumen m pap ka pale anpil men m te vle fè popilasyon an konnen se Jovenel Moise, Martine Moise ki te mete m deyò. Ariel Henry menm jan nèg yo te fè pou ou. Yo te di konsa ou te pale avèk nèg ki te vin tiye Jovenel yo. Menm jan an, men yon gon bagay ou ka fè si wap fè yon bagay serye. Pran nimewo telefòn chyen an. Mete nimewo telefòn Martine Moise. Konekte l ansanm avèk Babekyou pou nou pral konnen kisa kap pase. Tande? Konekte l ansanm avèk Kris la. Pran telefòn Martine Moïse wi nimewo chyen an konekte l si nou pa gen nimewo chyen an afèm konnen n pa genyen l paske chyen an di se Martine ki manman l Bled se te papa l Bled la se te chofè Martine Moïse se chofè Machine Moise Martin li ye. Se bled ki prezidan baz chien mechan li rele Martine Moise manman ou konprann yo envitem nan palè bled fè yo envitem nan palè menm se tiye yo ta pral tiyem mwen menm m pa ale m te pran chemen peyim pou mwen m tal nan peyim ou konprann e nan peyim m ta ale m tal vann sa m te posede m redi nou sa ankò m tal vann bèt M ta m di chen an sa wi. M rele chen an m di chen an, m al nan peyi m, m al achte pwen, m al achte bal, m al achte zam. M gen dezan deyò. M ta prepare batay mwen. Chen an m te di w depi m pile sòl mwen, ou pap ka kanpe. Lapolis m mande nou pou n ret nan silans nou. Si gen de bò k ap goumen w ka kanpe nan mitan pou pouse toulède, kanpe nan mitan. M pa konn abitye fè sa non. Si ou mete azibe, ou mete chyen mechan, ou mete lonnkin, ou mete yo nan chapo goumen ansanm avè m. Men m panse si lapolis ap met lapè e nan mitan w ap kanpe. Men si w pran nèg chyen mechan w ap mete nan cha ki pou tire sou nou. M pa konn abitye fè sa. Paske chyen an fè deklarasyon l la avè m kwè nou tout tande l. Se li menm. Li mande lapolis pou sipòte l paske li menm li konn sipòte lapolis. Chyen an se nèg a zam li ye, son gang li ye. Kòman kòman pou lapolis ap sipòte chyen an? Chyen an son gang li ye. Pèp la k ap pale avè m nan, pèp la k ap rele m nan telefòn poko rantre. Lè yo te vin mete m deyò a, nou tout te sòti, nou t al dòmi sou plas Klèsin, nou t al dòmi kay zanmi. Lè tout bagay te frèt, nou tout te retounen lakay nou. Mwen m pa vle pou nou retounen kounye a pou nou viktim. Fè yon ti ret tann mwen toujou. Fè yon ti ret tann mwen toujou. Paske lè misye te vin mete m deyò. ak gang G9 la, nou tout te nan lari apre nou te antre. Tande, lè misye te vin mete m deyò avèk gang G9 la, se konsa sa te ye. Moun pa ka di m sa pou m fè, a sa pou m pa fè. 400 mawozo wi, 400 mawozo se zanmi m yo ye, se alye m yo ye. Se alye m yo ye. Men tout sa k mennen sa la e manifestasyon m te fè pase a. Se paske m toujou fè manifestasyon pase se bagay sa k vin koz yo mete m deyò men moun k ap rele anmwey dèyè m vòlè moto vòlè nan zòn vòlè nan zòn fò n pa bliye pa bliye popilasyon m wè nou bliye vit fò nou pa bliye se nou menm k ap bat mwen a lang nou jounen jodi an Bob se Louko Dezi. Nou bliye bagay sa? Hein? Nou bliye bagay sa Ariel Henry? Nou bliye? Nèg radyo Zenith yo, nou bliye bagay sa? Lè Rony Colin te sou tèt cha, lè chen mèch ap tire, e mwen menm Pè Lebren k vin sèvi nou boukliye, k fè nou pase, mennen manif lan bo repo? Jovenel Moïse, Mathilde Moïse, kòm se nou menm ki te mete m deyò, Mwen menm mwen retounen lakay mwen. Se pitit feray mwen ye m te di nou sa. M pa p rete deyò, m pa konn dòmi deyò, se pitit feray m ye, m nan lagè. M fè dezan deyò, feray mennen m lakay mwen m ap goumen pou lakay mwen. Pou m deyò nan zòn sa yo tiye pou yo tiye m a tout alye m yo. Chyen an li menm li gen kontak cha. Se chakrem nan menm. Chakrem nan se pou neg chien yo liye menm. M pa vle pou yo di, pè lebran ap tire anfas la polis m pa konn fè bagay sa yo, m pa konn ladan yo. Se nou k mete m nan sistem nan. Mwen menm mwen vle tounen lakay mwen. M wè chakrem nan se pou neg chien mechan yo liye. Azibe espesyalman se li menm m wè kap pote dlo, kap pote bagay moute nan cha. M pa konn abitye fè bagay sa yo. Pa vini avèk nèg chen yo, lapolis vini pou kò ou. Lè w pase nan yon koridò, m ap repliye a tout nèg ban w, m ap kouri. Lè w antre nan yon koridò, m ap travèse nan yon lòt koridò. Men depi se avèk nèg chen yo w vini, ou mete nan cha. M pa konn abitye fè l non, men m ap oblije kanpe anfas nou, paske nou gen bandi pami nou. Pami diri, ti wòch goute grès. Se sa m t ap di popilasyon an. Mwen remèsye nou anpil. M pa gen tan, m panse m ap refè yon lòt pale ansanm avè nou. Mèsi. Tèt chaje wi la, antouka pè lebrun pale paske chyen an te pale, lanmò sonjou pale, bon kounya pè lebrun pale. Men nan tout sa yon bandi ap di, m vle nou konprann menm lèw ka renmen yon bandi pase yon lòt paske ou nan yon zòn kote lap pwoteje w, Men pran sanw tande sal di yo. Wap jwenn ti verite paw la. E nan verite wap tande a wap fini pa konprann ke nèg yo mechan ak peyi sa. Eske nou konprann? Paske mwen lèm tande lanmò san jou m anvi di tèt mwen se otorite yo k pa vle fè anyen. Paske nèg yo pè lapolis nèg 400 yo. Eske nou konprann? Lèm tande yon nèg tankou ti lapli m konprann. Lèm tande yon nèg tankou izo m konprann. Epi finalman m di humm ok.